Bonjou bonswa tout moun Bon jodi a la m pote yon ti video pou nou ki pral montre w kòman w ka mete yon foto sou e paj dakèy WhatsApp la donk lè w ouvri WhatsApp ou sou ekran pou foto a monte jan w wè sa ye a la non sèlman sa tou m ap montre w kòman w ka fè sa yo ki konn anlè a pou yo parèt pa anba tankou iPhone. Pa bliye abòne, like, pataje pou w ka jwenn plis videyo. Bon, ann ale kounya. Pou kòmanse, ou prale nan 3 ti pwen sa yo. Wap klike sou GB Setting. Ou prale nan Universal pou w ka met foto a. Ou prale nan Color. Epi wap desann nan background. Wap antre nan foto. Epi lap bo tout foto gen sou telefon ou an. Donk mwen menm mwen chwazi imaj sa pou mete. Donk kom te gen imaj sa deja. Map chwazi yon lot imaj. Ok. Map pran imaj sa. Donk li di w loading wallpaper. Donk definir kòm fond ekran, ou pran definir. Donk la otomatikman ou gentan mete foto a sou ekran. M pral montre w. Donk nou ka wè, jan nou wè l la, foto a gentan chanje. Kounye a si w bezwen fè sa yo ki te anlè a parèt pa anba. Ou prale nan 3 ti pwen an ankò. Ou ale nan GBCDing. Ou antre nan Home Screen. Ou ale nan Header. Ou klike sou Home You Still. Donk, w ap jwenn pa w la sou WhatsApp You Stuck. Donk, w ap mete l sou Your Still. Your Still la vle di ou mete WhatsApp ou a kòmsi se te sou yon iPhone li ye. Deja nou konnen. Iphone avèk Android yo aplikasyon yo pa monte menm jan donk wap metel sou yos stil ou klike la epi gon lòt bagay ankò banm bon ti bagay pou rajoute wè la si w ta renmen fè nonw ki konn anlè ide a ou bezwen retirel ou just klike sou sa set my name nan wap wè la sim klike lap sòti anlè a donk lè w bezwen genyenl tou ou klikel lòt bagay ankò. Si w pa ta renmen mesaj se pa, anfèt gwoup separe avèk diskisyon. Donk sa vle di mesaj moun voye pou w senp avèk gwoup ou pa ta renmen yo separe, ou ta renmen tout nan yon sèl list. Ou just dekwoche sa. Sa. Jan w ka wè anba a, li tou. Dispatching. Donk la, ou fè sa, ok, la, yo fè separasyon an pou ou. E ou menm tou k ta renmen pou lè kòmsi stati yo moute, pou yo just tou moute anlè a sou ide a. M pral montre w, wè la w ap just klike sa w aktive sa. Baww. E pou fè back. Back. Back. Epi la kounye a w pral wè jan WhatsApp mwen an move. Ok. Donk ou wè sa a, ou wè a la, se paske m pa gen stati. Ki fè w pa wè link statut yo moute la. Men wè kote w wè sa la, statut ap tou moute la. Donk pa bliye like, abone, pataje videyo a epi pa bliye kite yon kòmantè pou mwen. Di m kòman travay la ye pou n ankouraje m. Paske nou konnen nou bezwen sa anpil. Donk tchaw, a yon lòt videyo.